Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Dwat nan Martissant. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire écoutez mettez drone ou anlè sou Grand Ravine, drone ou anlè sou Tibwa, mettez drone ou anlè sou Martissant. Juste avant de commencer m'a pote eske se yon rektifikasyon ou byen paske te gen yon pti konfuzyon tou piti konsènan Kalash. On m'a fait croire que Kalash li pa mouri men li te byen mal, il est à l'hôpital. Men écoutez nou pral wè kòman batay la ap dewoule. Nan premye pote boure an, se ke te genyen, m ta kapab di, 2 sòlda ki tonbe nan kan Gran Ravin, sa son premye enfòmasyon, e gon dezyèm eleman enfòmasyon ki fè kwè se 3 sòlda ki tonbe nan kan Ti Bwa. Alò, je dizè Gran Ravin, se pa Gran Ravin, se Ti Bwa. E 3 nèg sa yo, m te ba nou non yo yè nan emisyon ke mwen te fè an. E pandan lajounen dyè, Pa bliye batay la kòmanse depi premye jwen, paske le premye jwen, nou pral tounen sou sa, e nap vini avèk kelke detay pou ou, e batay la pral fèt, nèg ti bwa yo gen entansyon pou ou kapab vanje, paske se yon konba de vanjans, men ti lapli di lap tann, paske dwòl li menm li te voye mesaj, e pi kès ki va se pase par la swit, nèg yo fè mò, ti bwa gen mò, men fòn di ke nan batay sa gen anpil, e. alye je nèf ki yo menm pote boure nan batay la. Kòm pa egzanp Lasalin. Lasalin te gen anpil sòlda nan dezyèm raonn batay la. Sètadi yè Lasalin pote boure. Lasalin antre nan yon lojik veritab enkirson. Alò se pa lazòn se les soldats, bandi la salin yo. Nèg yo antre nan lojik veritab enkirsyon, epi a chak fwa ke nèg yo ap pran espas, men il se trouv ke nèg ti bwa yo yo menm, yo on ti jan ap repliye, sa vle di ap batay de mi. Se sak fè Kalash li menm, li pran bal, gen enfòmasyon kap di li mouri, gen enfòmasyon kap di li byen mal. A chak fwa ke. Nèg Lasalin yo menm, yo fè de twa kout bal pou yo fon avanse. Ebyen, yo fè m konprann ke nèg Tibwa yo ap batay dè mi. Anpil nan yo. Lè premye rawonn batay la fini, nèg yo moute nan baz. Bagay la fè diskisyon nan baz Krisla. Paske nèg yo di bon, si se pou konsa, yo pap batay ankò. Paske se pa evidan pou ke yo menm yap batay, yo vin batay pou nèg yo epi nèg yo menm yap fè bak. Si yon nèg gen kran, se gen kran. Men gen yon bagay pou konprann nan batay sa se ke fò gen bon po. Si yon nèg ou konprann se po papye ijyenik ou genyen, ou pap kapab al fè jan de batay sila yo. Paske se nèg ki gen bon po ki kanpe nan batay sa. E m ta kapab di nèg yo parèt an gwo granmoun. Aprè diskisyon fin fèt, nèg yo repran tèren. Kounya la tout nèg oblije mete kran. Ni nèg ki gen po, ni nèg ki pa gen po. Paske son kestyon de sove lonè, sove imaj ou. Paske an 2021, yo te pote boure sou nou bosalman. Jounen jodi a la, se moman vanjans lan. Menm lè nou kòmanse fè mò men fò n pa rekile. Se la lojik de la batay. Ebyen fò m di nou ke nan dezyèm rawonn batay la bagay la te rèd. Bagay la te rèd paske gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen, enfòmasyon ki fè kwè ke ebyen nèg yo fon pote bouye an bèt sou gran ravin. Alò tout enfòmasyon sa yo m ap mete yo o kondisyonèl paske. Mwen gen yon drone anlè a la sou gran ravin, sou ti bwa e yon drone sou vilaj de Dye, nou poko kapab jwenn twòp enfòmasyon konsènan nouvèl sa yo ki rive sou nou. Gen yon lòt sòlda yo di mwen ki rele Makenson nan gran ravin, misye gen yon ponyèt ki kraze tou. Anfèt, alò moun sa di mwen ke genyen 11 sòlda nan gran ravin, pami 11 sòlda sa yo gen 2 ladan yo ki soti kafou, alò nèg ki ta mouri. Toujou an kondisyonèl. Alò fan nan dim ke kalach nan baz Krisla resevwa yon bal nan kou men li pa mouri. Li lopital lap pran swen. Bon sa se enfòmasyon ki tonbe an vrak konsènan Gran Ravin. Kounye a mwen menm se ke je vais faire ebyen m pral wè kòman m ta kapab jwenn plis enfòmasyon. konsènan sa k ap pase o nivo de Ti Bwa e Gran Ravin. Eske nou konprann? Donk, enfòmasyon sa yo la a, yo rete an stand by, men nou menm n ap chache gen plis enfòmasyon toujou paske nou te di w ke a chak segond, a chak è, a chak minit, n ap vini avèk yon maksimòm enfòmasyon pou nou. Men sa ki parèt nouvo nan batay la la se ke, ebyen ou konnen ke jounen jodi a la a, Se de zansyen alye k ap goumen avèk ansyen alye. Paske lè w di Ti Lapli, ou di yon ansyen alye je nèf. Lè w di Izo, yon ansyen alye je nèf. Nèg sa yo fè wout yo? Eske yo nan je pèp? Ba, sa on se pa. Men ekoute, nèg sa yo pa nan je nèf ankò paske kounye a y ap batay avèk je nèf. Paske nèg Lasalin antre nan batay, se je nèf e Krisla se je nèf. Alò eske se yn batay a distans antre G9 e G-pep? Bagay la pral rèd wi. Bagay la pral rèd paske yè katouch te tèlman ap flannen nan zòn yo m ta kapab di pa gon moun nan zòn sila yo ki rete anpè. Moun ki rete nan zòn sa yo se moun ki oblije kouri kache anba kabann paske bagay la te vrèman myèl. M ta kapab di gon moman ou rive wap mande tèt ou eske Sa wap tande la yo eske se pa yon veritab aso rus? Paske bal tap pati a goch a dwat e pa gen moun ki konnen ki kote pou yo te met tèt yo. Bon, an nou wè koman batay la te komanse. Paske m te di nou ke map vini avèk kelke imaj de 2021 pou nou. Batay la komanse pandan ke nèg gran ravin denonse ekzaksyon nèg ti bwa ap fè sou yon seri de moun. ki sòti nan Gran Ravin. Men èske sa se te yon pretèks pou n ta kapab di pote boure sou Ti Bwa? Nèg yo pote boure an granmoun, se kòm si nèg Ti Bwa yo pa t konnen se te an 2021, epi sa w tande a la lòbèy. Pandan bal ap tire, rayi chen an di dan l blan, Babekyou te fè tout sa pou l te fè. An n tande. Yon kri, ti lapli a, sa w ap tande? Map kraze zòn sa plat. Map fèn bay moun respè. Vin pran ti kòb, vin, vin tire bal sou, sou, sou nèg a zam parèy nou. An gèt manman nou. Tout sa k fache vin nan bò a. Vin nan Ba n kraze nèt la N kraze anba la nèt la Ba ti pò sa n te ye la Ba ti pò sa n te ye la N kraze nèt yo la Nou gentan pou tiye plizyè nèg la Kounye a la nou la nou menm Ba down la Ap obsève la Mesye kote kilè yo t ap vini an Nou la dan Tou up Nou bloke la nèt Nou bloke la nèt la Men cha, men cha! Men legliz la! Men pòs la, men pre l! Men cha! Jan n bezwen w lan! Nap boule sa la an sann. Kwa matisan kanpe la. Nou pa nan goumen lakay nou avè yo menm. Deyò nap goumen avè yo. Legliz la pa boule. Men nou al boule pòs la. Chal pou kibe chal pou san. Nap boule tout. Gyèt manman yo avanse. Ak gye enouk la. Gyèt manman yo. A kaka kap fèt. Nap boule la an sann. Sa se nik la. Pa bliye m toujou di nou ke nou an 2021. Nèg yo pat tande, nèg yo te kontinye batay la paske nèg yo te estime ke batay la se te li k enpòtan. Krisla pèdi anpil sòlda. Gen nèg ki oblije kouri. E pi aprè? Aprè? Men jounen jodi a la a, nou nan 1 an batay. Ti Lapli, Izo, Krisla, se yo menm ki 3 aktè batay sila a. Si yon jou, Izo di li pap batay ankò, ou pa konn sa kap pase. Krisla di li pap batay ankò, ou pa konn sa kap pase. Ti Lapli di li pap batay ankò, ou pa konn sa kap pase. Men, nèg yo pa mèt tèt yo. Jan w ap gade yo la, yo pa mèt tèt yo. Yo pa pou kont yo. Yo gen moun kap di yo fè sa, fè sa, paske, franchman, si nou pat esklav yon seri de moun, mesye, nou pa ta kapab antre nan yon lojik ap pede batay, detui moun nan popilasyon an. epi o final anyen chak jou nèg pran yon ti zòn anplis nèg kontwole yon ti kal zòn epi lòt la kanpe batay ap fèt moun nan popilasyon ap tonbe epi aprè bon mesye banm di nou yon bagay pa kache de bwa kounya mande moun zòn nan zòn nan paske nou fatige moun twòp avèk bagay batay sa mande moun. Tout moun matisan yo pou yo kite zòn yo. Chache yon tèren nèt pou n al batay. Krisla mete kan, Dwòl mete kan, Ti Lapli mete kan, Izo mete kan, nèg Gran Ravin, nèg Vilaj, nèg Ti Bwa, mete kan, al chache yon tèren nèt pou nou batay. Al fè sa nou fè a. Je Nèf ap voye nèg, al voye nèg jwenn Krisla, epi pou nou fè sa n ap fè a paske nou fatige pèp la twòp mesye. Nou pa santi nou tou nou ensèk nuizib nan mouda pèp la? Vire tounen kout bal, kout bal, kout bal epi aprè? Aprè? A non mesye. Il fo fè kèlke choz. Fò n panse paske nou pa bèt. Nou pa bèt. Se moun nou ye. Fò n gade pou n wè moun ki anfas nou yo tou k ap soufri an. Sa fè ennan wi mesye. Sa fè ennan. Nou pa janm kanpe. Lè tanzantan ou tande yon fiziyad fèt nan Matisan. Tanzantan ou tande de twa moun mouri. Tanzantan batay pete. Inosan ap mouri. Epi sa w ap di m la.